Bonjou bonswa tout moun men gwo pwen ak lòt ankò ki pral fè esansyèl aktyalite a pou jounen jodi a latibonit nan baz savyen bwa mare rèl pete bandi tonbe anba bal e se leka pou gwo fòlong daprè sa nou ta konprann ki tonbe nan afwontman kote yo tap frape. E jodia towo a pase a lenfinitif, se rèl ki pete nan latibonit. Sepandan gen peyi lafrans ki debake plizyè ekspè sou tè Desalin nan, wè nan ki mwayen yo kab pote kolaborasyon yo pou vin ede polis nasyonal la bay plizyè inite fòmasyon, E yo menm pral konnen tou kouman yo kap kanpe anfas bandi finalman ki fin pran peyi a lajan kontan. E yon lòt kote tou nan Gonayiv nou kap pale, Mèt Gazeus retounen pou yon twazyèm fwa nan tèt pakè Gonayiv la kote l vin ranplase Amizyal ki te la e nan moman yo mete l atè tou dousman se Gazeus ki la pou mete lòd kote l frape pye l Voye yon gwo pinga bay machann gaz yo, wè kouman yo kab fini a dosye sa. Aprè gad fwontalye dominiken yo te fin arete Midrène Manessa Milien ki se madanm delege Bèdadè a ak tout anplwaye l Farah Joseph sou fwontyè Elias Pinas la, ou kwè li la, dosye a nan men dominiken e nan sans sa lajistis dominikèn mande kenbe madanm delege a pou 3 mwa prizon prevantiv akoz yo ta jwenn 22 mil 160 katouch diferan kalib nan machin li 8 novanm pase a. Medam mesye rete la ansanm avè n plis ak lòt ankò pral fè esansyèl pou jodi a pa bliye ou konekte rezo enfòmasyon an Sofia TV 83. Nou prale dirèkteman nan depatman Latibonit pi presizeman nan baz Gran Grif kote ke sòl kote ke baz Gran Grif. pèdi yon gwo sòlda jodi a. Gwo sòlda sa a, li rele Rolex Saint Elia. Rolex Saint Elia, misye gen yon ti non ki rele Forland. Ebyen, misye se youn nan bandi ki ap opere nan baz Gran Grif ki pèdi lavi l jodi mèkredi, jodi jedi 17 novanm. 2022 a. Aprè ke plizyè dyaspora ki sòti nan peyi etranje te fin pote plent pou ansanm de moun ki ap viv bò èpòt la ki ta mete timoun nan lari kòmkwa k ap mande nan lari apre sa pou ta vin fè kidnape yo ou di mwens vin fouye yo ebyen Lapolis Nasyonal Dayiti akonpanye avèk Lameri Taba rive degèpi tout ansanm de moun sa yo ki te sou plas Hugo Chavez la. Jodi a, ebyen, lapolis fin degèpi moun yo avèk lameri, yo oblije bay chak grenn fanmi yo 10 mil goud pou kapab al lwe yon kote pou yo rete. N ap kontinye avèk parantèz aktyalite a, Bank Entè-Amerikèn Devlopman deside bay 60 milyon dola ameriken avèk gouvènman Ayiti a, 60 milyon dola ameriken sa li pral kapab ede gouvènman Ayiti an batay kont kesyon grangou anndan peyi a. Nan sans sa, Bank Entè-Amerikèn Devlopman anonse ke nan 60 milyon dola sa li dwe kapab finanse moun Site Solèy, moun Gravin, moun Matisan, moun Bèlè ki ap viv yon sitiyasyon difisil kote ke yo pa ka leve men mete nan bouch. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, peyi Kanada deside sanksyone Gérald Nicolas ki se yon sitwayen kanadyen ki gen 51 lane ke yo akize nan asasina Jovenel Moïse lan, kote ke yo fè konnen apati premye desanm 2022 kap rive la, Gérald Nicolas ta dwe parèt devan lajistis sou enplikasyon li genyen nan zafè lanmò ansyen prezidan peyi an Jovenel Moise. Plizyè ekspè nan lapolis fransèz debake nan peyi a nan sousi pou kapab vin fè fòmasyon pou ansanm inite nan lapolis lan. Pami inite k ap resevwa fòmasyon sa yo, nou jwenn Swatim, BLTS, BLVV, Se ansanm inite sa yo k ap gen pou resevwa fòmasyon sa yo. Fòmasyon sa yo l ap spesyalize nan kesyon tir, kote ke yo pral aprann polisye yo tire pi byen, kote ke yo pral aprann polisye yo fè penetrasyon nan katye popilè yo, yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye batay kont kesyon gang anndan peyi Dayiti. Min Gonayiv. finalman konnen yon nouvo komisè gouvènman. Nouvo komisè gouvènman sa a, se kòm kwa se yon ansyen komisè gouvènman ki vini ankò kòm kon nou kòm komisè gouvènman nan komin Gonayiv. Non komisè gouvènman an se Mèt Sera Gasius. Mèt Sera Gasius li enstale kòm nouvo komisè gouvènman nan jiridiksyon Gonayiv. Nan premye deklarasyon l, Mèt Sera Gasius, malgre li te la li pa t fè anyen, Li di l pral batay kont detansyon prevantiv pwolonje nan jiridiksyon Gonayiv, pandan ke li deja bay yon pinga ak tout machann k ap vann gaz atè nan Gonayiv, kote ke yo gen sèlman 2 jou pou yo pratike metye sa a nan Gonayiv. Aprè 2 jou sa yo, tout fwa pakè a ta kwaze yo ap vann gaz atè nan Gonayiv, lapolis ak lajistis ap arete yo epi defere yo devan lajistis. Premye minis jamayiken an, Andrew Holness, finalman deklare eta dijans sekirite sou tout peyi Jamayik. Yo deklare eta dijans sekirite sa a, se pa rapò avèk gen yon ansanm de gang ki ap bay anpil pwoblèm nan Jamayik. Nan sans sa a, premye minis Jamayik la, Andjou Holness fè konnen gen an total 1,360 moun ki deja mouri nan peyi Jamayik de fenomèn ensekirite a. Finalman, aprè l fin pase 3 lane kote ke yo te akize l nan lanmò jounalis Néhémie Joseph, ebyen lajistis, Libere Yolette Jeanty Cameau Yolette Jeanty Cameau se yon dam ki ap viv nan Mibalè ke lapolis te arete kòm moun ki sispèk nan ka asasina jounalis Néhémi Joseph. Aprè 3 lane, lapolis deside finalman libere libere Yolette Jeanty Cameau ki se yon ti granmoun de 75 lane ki fè pati ki fè omwen 3 zan nan prizon. Ala madam Sarah m panse n ka tou antre nan kòmantè yo. Men gon bagay la ki sòti euh Yves kote ke nou aprann ke euh nou pa konnen euh nou aprann ke FBI sòti yon rapò kote ke yo dekouvri ke se sèvis sekrè dominiken kap finanse gang 400 mawozo. pou yo ka bay, pou yo ka destabilize Ayiti. Sa w ka di nan sa? Efektivman Madam Sara, sa ke ou di a, nou wè l sou rezo a, men kòm, kòm ansanm de medya an liy ki pibliye l la, nou pa ka omwen tèlman eliside sou li, paske nou poko ka bay okenn kredi de sa. Men, nou ankò ap bouske enfòmasyon pou nou konnen èske reyèlman vre, Sèvis sekrè dominiken ap finanse 400 mawozo pou destabilize Ayiti. Wi, nou ka di l gon kote yo kapab fè sa. Paske lè n konnen ke gouvènman Abinader la, yo pa renmen okenn Ayisyen sou pyès fòm. Paske yo toujou sonje Ayiti te okipe Sendomeng, jodi a gade nan ki eta Ayiti ye. Se pou ou nan rezon, ou wè depi gon katastwòf natirèl nan peyi an, yo se premye peyi ki deja pare pou voye militè anndan peyi a nan sousi pou imilye w yon lòt fwa. Men, kesyon ke sèvis sekrè dominiken ap finanse gang 400 mawozo a, nou poko an mezi kòm jounalis pou n elabore sou li, n ap tann yon ansanm de medya fin omwen pale de dosye a avan ke nou menm nou fè kòmantè pa nou. Ou ka kal Dalman li pa gran nèg lan gade yon gwo doum ou menm ki avèk ti moto a menm menm yon lwa m ka jwenn li menm. Men eske ou konfime sa wap di a? Wi m konfime l menm. M pa nwi pèsòn men map fè travay pam lan mwen paske m gon tablo nan menm m konn ki kantite gaz ki rantre nan ponp lan vil la e m bezwen gaz sa disponib lan ponp lan pou popilasyon an jwenn li. Yon nèg pa bezwen pran pretèks. kote ou gen 20 kamyon, 20 tèt trelè, ou gen 15 tèt trelè, ou byen ou gen yon pakèt machin nan lokasyon, pou di m ke w ap rantre trelè gaz, alòske w ap vann an kachèt. Mwen gen antèn mwen tout kote. Tout kote. E si w vle m ap vin achte gaz nan men w menm, w ap wè m vin achte gaz. M ka voye achte gaz nan men w, ou konnen m ka fè l. Tout moun k ap vann gaz nan. M ap voye gaz nan men w, m ap arete w. Avanbri, defann kont mwen. Nou pa bezwen gen pwoblèm ak pèsòn mwen. Fòk pèsòn komèsan. E komèsan ou ye, m pa vle ou gen pwoblèm avèk lajistis, avèk lapolis. Donk rete lan wòl ou, rantre lan kad legal ou. Pase jodi a tout nèg ki te konn vann siman, tout nèg ki konn vann fè, yo rantre lan vann gaz pou y ap tòpiye popilasyon an. Sètase, Abra ap di sètase, ke gaz yo rete dirèkteman anndan popilasyon. Konbyen moun nou deja arete pou dosye gaz la komisè? Kiyès yo ye tou? Se nèg ki gen kòb kap pran gaz la pou revann pou bay popilasyon an byen chè, se yo map chèche. M arete Mirvil Toussaint deja, m fèk sot arete Samuel Edman. E map kontinye. Map kontinye arete nèg kap pran gaz la pou vann byen chè bay popilasyon an. Pou Samuel Edman, CG, kijan ou te vle l vann gaz la nan pri ponp lan? Li pa vle oubyen? Samuel pa gen ponp. Samuel pa gen dwa ap vann gaz. Li pa gen dwa ap vann gaz. M pa konn Samuel gen ponp isit. E tout moun konn Samuel Edma kòm gwo machann gaz nan vil la. Se yon sekrè pou pèsòn, tout moun konnen. Kòm misye pa dispoze, e misye pa dispoze rann gaz la, kite gaz la pou popilasyon an. Misye prefere ap manke otorite dega aloske gaz la vini pou popilasyon an e byen yè nou te mete misye an eta de pwodui petwolye ou mache nwa e misye pral reponn devan lajistis e nan ankèt n ap mennen. Nou la nou kafou kans. Gen 2 sitèn gaz. 2 sitèn gaz. Men youn la, men youn lòt bò a. Bò lari a. Suivan enfòmasyon n sot pran nan kay kote chofè mèt kab, chofè sitèn nan ye, pase n rele nou pa jwenn li. Yo fè n konnen ke misye soti avèk tèt trelè. Misye rele Jude. E misye ap travay pou Samuel Edma. O kondisyonèl paske moun nan pa di m. Li pa konn siyati a, men l di m l ap travay pou Samuel. Pa gen 2 Samuel ki nan gaz isi, se Samuel Edma. 2 gwo trelè, men youn la, men youn lòtbò. Donk, popilasyon an, popilasyon Okay la, jodi a m panse se yon popilasyon k vann nan zobop pa rapò a yon seri de moun ki gen lajan anndan vil la, anndan depatman an, men. k ap itilize lajan yo pou yo fè plis kòb sou tèt sou do popilasyon an alòske gaz la li la, li disponib pou popilasyon an jwenn gaz la. Kòm mwen di l, m ap repete l ankò, se swa gaz la disponib nan ponp yo ou di mwens vil la pa gen gaz ditou. Tout moun. Nana kòm mawon. Zanana kòm pengwen. Pit kòm mawon. Zanana kòm pengwen. Kèlkeswa nan klas la, nivo a, menm si w te wouj ou ou nwè, ou gen lajan ou pa gen lajan, ou letre ou iletre, depi ke nou kenbe w nan vann gaz, nan fè mache nwa, n ap arete w e n ap mete w nan vrè plas